Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se mèkredi 26 oktòbre 2022 kontan dèt avèk vou alò nap salye tout moun ki sou youtoub sila yo ki yo menm tou konn ap gade nou sou facebook menm atravè dotr paj ebyen jan pwofite jistemon pou vou dir Merci. Alors, fòn di ke sa fè lontan nou te kanpe sou kesyon Facebook la, menm lè genyen de moun ki ap retransmèt videyo nou yo, men gen yon paj m ta kapab di orijinal RL Prod. Donk nenpòt lè n ap mete lyen an. an euh, deskripsyon. Pou kapap permèt ke ou rale direktman syon Facebook. Pask yon yon de jan ki... plus habile sur Facebook. Et puis, pour ceux haut oh, qui sur YouTube, en pile love vous nous, on vous adore, on vous aime parce que c'est le bon amour en retour. Carmelite, tu vas bien? Ça fait un bail que je t'ai pas entendu. Est-ce que tout est ok, lovely? Depuis Santo, tu vas bien, cocotte? Et puis, n'a salué tout le monde qui adoré. Prenons un attachement tout à fait infaillible pour Chanel Silla. C'est parti pour les informations voici pour vous. Direksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti ap fè tout popilasyon konnen ke moun ki gen machin, moto, kay ak zam pèsonèl yo ke bandi pran, yo dwe pote plent prese prese nan komisarya ki pi pre a. Paske, dènye jou sa yo, nèg ak zam itilize machin ak moto moun ke yo kidnape pou komèt zak malonèt nan mitan popilasyon an. Yo konn menm itilize kay moun pou sekestre moun yo kidnape. Se pou rezon sa a ke Direksyon Jeneral Polis Nasyonal la ap mande tout pwopriyetè kay, machin, moto pou pote plent san pèdi tan. Atik 293 tire 5 Lwa sou Anlèvman ak Sekestrasyon Moun, ki te pibliye nan jounal ofisyèl peyi a, Le Moniteur, nan dat 20 mas 2009 lan, fè konnen ke tout moun, ki t ap patisipe nan kidnape moun, ki mete machin yo, moto yo, kay yo pou kesyon kidnapin, tout se bandi. E lapolis ap mache pran yo. E ap konfiske ni machin, ni kay, ni moto. W ap pèdi yo epi w ap pran prizon. Lagè avèti, pa touye kokobe, ni pye kase. Se te yon mesaj Direksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti. Lapolis a fè pase se mesaj. Se yon fason m ta kapab di, ebyen pou anpeche dotros ekzaksyon. Paske gen moun ki pran machin lòt moun, ebyen yo al fè vòl avèk li. Lè yo pran veyikil sila, se ke vou deve fè, se al pote plent nan lapolis. Ben wi, si w gen yon bagay ki pèdi. se al pote plent. Paske m raple mwen, sa fè 3 ou 4 an, lè yo te rale zam sou mwen, bagay sa yo pran valiz mwen ak tout kichòy ki ladan l, m te kouri al pote plent. E pi kèlke jou apre, m te pase bò yon raven, m wè valiz la. Ok, donk se pou m di nou ke, depi yo fè nou bagay, kanmenm, al pote plent. Konprann? Men menm lè nèg sa yo ki te fè m sa, 2 jou aprè m te pase, m te wè yo manyen yo paske gen yon nèg ki gen yon restoran nan zòn nan nèg a di yo pa kab kite nèg yo vin ap vole konsa nan Petyonvil. Nou konnen zòn sa wi, blòk bò e market extra wi. nan zòn radyo scoop. Ebyen m pa baw manti, nèg sa yo te jwenn ak zo grenn yo. Ebyen fò n di ke jan bagay la ye la, bagay la vrèman difisil nan peyi Dayiti. Mezanmi, ou konn yon ti kesyon m ap poze tèt mwen? Nou sòm an Oktòbre. Dans quelques jours, ce sera le mois de Novembre. Nan yon mwa ankò se pral Decembre. Epi Janvye 2023 pral rive. Kounya la! Kesyon ap poze tèt ou, kote lekòl la souple? Menm lè Ariel te bay lòd pou lekòl la reprann, lekòl la pap kapab reprann paske genyen yon kote mobilizasyon kap fèt kont Ariel Henry e gon lòt kote ankò bandi yo menm ap fè sa yo vle dan la repiblik. Rande mwa fou ou saj, m pa kwè nan sitiyasyon sa lekòl la lap ka louvri. Men timoun yo ap soufri. Premye bagay pou w met nan tèt ou se ke gen anpil elèv la ki bezwen fè sa n ta kapab rele retwouvay la. Paske yo bezwen al nan klas pou al rankontre kèk kondisip. Paske se sèlman la yo kapab rankontre. Genyen timoun depi lekòl la fin fèmen, ebyen yo pa janm gen chans pou wè zanmi sa yo. Epi kounye a la, dezyèm kesyon yon nèg ap poze tèt ou, kilè timoun yo ap gen chans pou kapab boukle pwogram nan? Kilè y ap gen chans? boukle l. Sa vle di, se difisil. Yo pral kouri avèk yo. E kounye a la, ou oblije ap di tèt ou, ki lè lekòl la ap louvri? Men, tande byen, si nou pèdi ane lekòl la timoun, nou kab petèt pa konprann sa k ap pase a. Men m vle nou konprann, menm moun ki ap anpeche nou pèdi ane lekòl la, premye moun nan l rele Ariel. Tande byen wi. Dezyèm moun nan l rele bandi ak zam yo. Twazyèm moun nan se nèg politik yo. Se twa moun sa yo, antre parantèz ou kab mete kèk gang nan sektè prive a tou, paske anpil nan yo alorijin de sa k ap pase nan peyi an, paske yo genyen san sou konsyans yo. Menm lè se pa nan men yo non, men yo gen san sou konsyans yo. Paske sèten fwa yo alimante anpil bagay kap pase nan peyi a. Donk se aktè sa yo ki prensipal responsab la sa kap pase nan peyi a. Yè mwen rete mwen fache, mwen revolte ak tèt mwen. Nou konnen pou ki sa? Kèlken ma aple. Ki kote m te ye? M te nan santre vil. Moun nan rele m? M pran telefòn nan, epi m ta pral monte kanapevè. Moun nan di m konsa, Ki kote ou ye la a? Se yon zanmi. Moun nan ap sòti Site Solèy. Li di m l ap fè wout la apye pou l vin kote m paske li bezwen 250 goud. Sinon, timoun yo ap mouri nan men l. Konprann byen wi sa m di nou an. On moun ki rele w k ap sòti Site Solèy, ki deside vini apye vin jwenn ou Kanapevè pou l vin chache 250 goud sinon timoun yo ap mouri. Pa mande m kòman m santi m. Pa mande m kòman m santi m. Se revòltan. Ou wè menm kote sa moun sa sòti a? Gen moun k ap viv la. Gen nèg ki pretann di yo se chèf k ap viv la. E menm nèg sa yo ki se chèf la, se yo menm ki gen aktivite nan men yo. Se yo menm k ap bwase. Men, popilasyon an l ap kreve. Yo p ap janm renmen m. E m ap toujou kab pale. Bondye ap toujou prezève vi m. Paske. M gen yon kè ki leje. Eske n konprann? Kè m pa lou. Donk, sa yo lè w ap tande yo kòm temwanyaj, se bagay k ap fè w trist. Ou pap ka pran yo. Imajine w nou nan yon peyi, nou pa konn ki sa pou n fè. Nou pa konn si pou n moute, si pou n desann. E bagay yo. De jou an jou, m ta kapab di, y ap anpire. Nou te gen espwa mouche blan, se pa vre? Ebyen, m pral ba nou detay wi la a. Tande byen sa m pral di nou an. Pwopozisyon peyi Etazini ki solisite Konsèy Sekirite Nasyonzini pou ta kapab gen yon fòs sekirite entènasyonal, Nan peyi Dayiti, n ta kapab di se prèsk yon sijè de fyasko. Enfòmasyon ki sòti pa bò kote jounal Miami Herald ki site sous ki fè kwè ankenn peyi pa pote yo volontè pou kapab bay twoup jiska prezan. Daprè jounal la, Lèzetazini sanble enkapab pou li motive Konsèy Sekirite a sou nesesite pou ta kapab voye sòlda nan peyi Dayiti e, Lèzetazini ta sanble anvizaje fè retrè sou pwopozisyon sila a. Nou mouri nèt. Sitiyasyon sa daprè Miami Herald, li vini pa le fèt ke Lèzetazini etan ke peyi ki fè pwopozisyon sila a pa vle fè ankenn sakrifis obyen pa vle konsanti ankenn sakrifis pou fè premye pa a pou ta montre volonte li tou pou fè pati yo menm tou fòs entènasyonal sila. Lèzetazini on vou sispèkt de fè le double jeu, se sa. Sèten eta yo menm plede pou elaborasyon yon plan kòrèkt avan prezantasyon yon tèl Rezolisyon, Yap jongle Ayiti tande timoun! Yap jongle nou! Nou se yon balon foutbòl e lè yo fin jongle nou n pa konn kote yap voye nou. Eske yap voye nou nan filè a n ta kapab di bravo men konsa tou yo kapab ekspedye nou byen lwen. Kriz sa a nap viv avèk li. Nap pran l, nap aksepte l. Men m gen yon grenn bagay map di nou, sa ki reprezante yon pwanya. Dan le do pou mwen se bandi yo. Mwen toujou di nou sa. Babekyou, Iska, Ti Lapli, Izo, Vitelòm, lòt nèg yo. Mesye, nou wè nan ki sa nou tonbe? Nou wè nan ki sa peyi a tonbe? Ban m di nou byen, gen gwoup ki deside yo p ap fè kidnaping. Men konsa gen gwoup tou k ap fè kidnaping. Gwoup ki p ap fè kidnaping nan, li sou kou, l ap vòlè. Paske tout bandi fè zak. Konprann byen sa map di nou an. Men mesye banm di nou yon bagay. Kom si nou pa rann nou kont ke lè nou ap kraze sosyete a sa fè peyi entènasyonal yo kontan. Tande byen wi. Nap kraze sosyete a peyi yo kontan. Banm di nou yon bagay mesye. Bab, babekyou tanpri frèm. M ap pale avè w jodi a. Paske se ou menm ki kapab pran dè inisyativ. Menm lè anpil moun pa kwè nan bagay w ap fè a paske ou rive yon kote ou dezoryante. Men ban m di yon bagay. An n chanje batay la non mesye. An n chanje batay la. An n fè bon batay pou pèp la non mesye. An n fè bon batay pou moun sa yo k ap patoje nan dlo nan Site Solèy. An n fè bon batay non mesye pou timoun yo ka al lekòl. Si n pa fè sa mesye, nou tout ap peri wi. Peyi sa yo Yo pap itil nou anyen, yo pap fè anyen pou nou. Mwen m klè avè nou, yo pap fè anyen pou nou. Si nou y ap make pa sou plas, pou ki sa n pa ka fè yon kowalisyon la a pou n mete zam nan degonn Ariel, pou n di ke tout bagay dwe mache byen nan peyi sa a, lekòl dwe louvri. Bon, ban m di nou yon bagay mesye, si lekòl louvri nan Site Solèy, ke Gabriel antann li avèk Iska, avèk Matyas, pou lekòl reprann, pou nou fè yon antant mesye. Pwoblèm nan se nan nou l ye tou. Nou aji kòm de politisyen, de nèg kòm si lè yo wè pou yo pran yon rezolisyon pou peyi a sove, yo pito fè mastirbasyon politik. Pou ki sa n pa ka antann nou? Ti Lapli pa ka antann ni la a pou lekòl la louvri anlè a la a? Epi nou sispann zafè kidnaping nan? Si n ap kidnape, n ap kidnape moun pou nou kidnape. Yo ba nou yon zam. Nou di zam nan, nan yon premye tan, se pa nou. ki fè zam nan vin nan men nou, m pa gen pwoblèm ak sa. Men avèk lajan du kidnapping, nou vin gen opòtinite, nou gen chans pou nou achte pil zam nou, pou n fè pil lòbèy nou. Yo te ka ba nou yon grenn, men kounye a nou gen nenpòt 20 nou mete sou li. Poukisa 20 sa a pa ka fè yon veritab revolisyon pou pèp la? Komsi mesye nou kanpe nou kite pèp la ap kreve mwen menm nou konn sak fèm toujou renmen pale avè nou nou se pitit geto menm jan avèm babekyou e timoun la aba delma iska se timoun la belekou matyas timoun boston tayson timoun atè a la timoun ki leve nan menm eske nou konprann gabriyèl nou konnen lontan lap frape. Men mesye an nou fon bagay. Izo ti moun ki toujou ap kache nan dèyè poto nan vilaj la la a ti lapli se preske la menm choz kris la kòm si mesye jounen jodi a la nou pa ka rann nou kont ke nou fè peyi a twòp tò nou pa kab aji tankou politisyen fò n bay peyi sa yon chans kòm si kòman n ap santi nou pou n ta wè ke tout ane akademik lan pase pa gon grenn ti moun k al lekòl epi aryèl kontinye ap rara. Nèg politik yo kontinye ap fè rara e tout nèg sa yo figure vous bien pitit yo lekòl aletranje, pitit yo Sendomeng, pitit yo Etazini. Se mwen menm avè nou pitit nou la nan peyi an. Sa vle di yo moutre nou aklè ke n ap toujou esklav yo. Paske lè nou fon ale nou pa al lekòl, nou pa aprann anyen, nou vin nèg sòt, n ap toujou kanpe nan lari, y ap ba nou mil goud pou nou boule kawoutchou pou yo. Mesye si n pa fon bagay peyi ap fini li paka konsa mwen menm m ta kapab diw m renmen peyim menm jan ak anpil lot nèg ki renmen peyi a men bagay yo tro dur se nou menm ki pou pran desten nou an men menm lè m konnen lè nou pral pran desten nou an men ebyen se lè sa yo pral di bon dwe gon fos ki vini paske babekyou m toujou diw sa le jou Ou wè, wap fè yon batay pou pèp vrèman vre, moun sa yo pral kont ou. Ou wè kounya la yap vote rezolisyon pou di yap ba w sanksyon, e pouvwa yo ba ou? Se rara yap fè, pouvwa yap ba ou brother. Kale kò w. Men, jou, wap fè yon batay. Pa egzanp, ou pran de twa kamyon gaz, ou mete l atè, ou di gaz sa nap vann li a 500 goud pou pèp la jwenn. E lè sa yo pral pran w kòm teyoris tande ti pap. Konprann? Lè w pran de twa kamyon diri, ou fè tankou Djwed Wilme, Ou desann nan Site Solèy, ou di moun vin pran. Ou pran de twa trelè lwil, w al distribye l Dèlma, Ba Dèlma, nan Site Solèy, kote moun ap viv dan la kras, dan la mèrd. Se lè sa a, yo pral di, a, misye se yon kriminèl. Men, lè nou pran yo, pèp la pa jwenn, sa vle di pèp la ap wè batay la pa pou li. E sa k fè w wè, kèlkeswa nèg k ap pale jounen jodi a la a, ou pa kapab devanse. Djed wilme paske djed wilme li tap fon batay pèp li te gon ideyoloji nan batay li tap mennen an lèl sòti sou wout la lal pran kamyon poul le dimanch li desann avèl nan bwa nèf li dechajel li bay pèp la poul epil di nèg kamyon al avèl al pran pou nou toujou lèl sòti deyò a lal pran kamyon diri li antre anndan avèl li bay pèp lal te gon ideyoloji nan sa paske pèp la tap kreve. Pèp la te nan mizè. Il faut qu'il y ait quelqu'un pou ede la population. E moun ki byen plase yo pou ede population an se moun ki gen zam nan men yo a. Tande sa byen. Se pa moun ki gen zam nan men yo a ki pou kidnape yo, ki pou fè yo peur, ki pou bat yo. Men se moun ki gen zam nan men yo a ki pou batay bò kote yo. Nou ka pa renmen sa m ap di a. Men konsa tou, pawòl sa a, li ka antre nan tèt nou, epi pou n chanje fizi nou depòl. Nan moman kote bagay yo rèd nan peyi Dayiti, Ayiti ap koule, nan moman kote divès patnè peyi Dayiti kwè li nesesè pou sòlda etranje pote èd bay lapolis nasyonal la nan batay kont gang, Inyon Ewopeyèn, pa anvizaje voye twoup sou tèren an, dapre Jonathan Hatrell, chèf divizyon pou Meksik, Amerik Santral ak Karayib nan Sèvis Ewopeyen pou Aksyon Eksteryè. Hum! Wi! Inyon Ewopeyèn admèt ke sitiyasyon imanitè nan peyi Dayiti li vin pi grav. Men, se popilasyon an k ap peye konsekans. Fò n raple ke Konsèy Sekirite Nasyonzini vote vandredi a linanimite an favè yon rezolisyon ki vize sanksyone gang yo ak sila yo k ap finanse yo. Rans! Rans! Ou sanksyone gang, ou wè moun yo di w Babekyou gen kont aletranje, Babekyou gen kay aletranje. Hein! Poukisa? Mesye nou pa fon jan pou ke pèp la li menm li kanpe bò kote nou. Pèp la ka kanpe bò kote nou men se pa apreyansyon e paske l pè. Paske jan degzaksyon ke nap fè a pèp la pap renmen nou. Nou fè pèp la pè pou l kole avèk nou men pèp la pap renmen nou. Eske nou konprann? Bon. Euh.